Koman sa ap ye e se ki pwogram li ye dirèkteman jis an brèf? Bon, an brèf, 14 me nou konte fè yon gala e kap kòman, ki gen tout bagay ladan li, gon repa cho kap sèvi, ap gen dans ki sipoze enterese ni jèn, ni granmoun, ni mwayen, ou se m ka rele nou tèt nou konsa, ou konprann, kap ki ta sipoze enterese tout moun, epi ap gen anpil pri ladan li, gen pri de pri de prezans, pri dantre, genyen gen plizyè lòt bagay nap fè tankou nap fè senkant senkant senkant yon tiraj senkant senkant ou konprann, gen plizyè gen plizyè choz kap fèt ou wè, epi nou gen yon bèl prezitasyon tou kap fèt pa pyèspektiv antrèd imanitè ki se youn nan òganis ki sponsè nou pou gala a ok donk gen anpil bèl sipriz epi gen anpil gen anpil moun nan kominote a tou k ap vin k ap vin fè evantay de talan yo konprann gen anpil moun gen anpil jèn k ap vin jwe pou nou k ap vin jwe gita k ap vin jwe k ap vin k ap vin di pwezi k ap vin chante gen anpil bèl bagay. Ansanm, nou pral fè de refleksyon sou kreyasyon drapo nou an, sa l te vle di, pou ki sa l te fèt, ou konprann, epi ki sa, de refleksyon nou pral fè tou pou pèmèt nou panche sou pwoblèm peyi nou an, sa ki sa nou ka fè menm etan. e faisan pati di diaspora de la diaspora kisa nou kap fè pou nou ede paske kanmenm nou pa fouti kite peyi a plonje nèt se la fè ou de tous fòk nou tounen se met men ansanm pou nou sa nou kap fè ok se trè byen madame bakon si ou gen yon lòt bagay wap ajoute sou sa madame onora Bon mwen kwè ke Max di tout bagay yo, sèl bagay nap tann tout moun nou gen yon bon pwogram pou yo kote gen jèn kap vin pèfòme, montre ti talan yo nan mizik, nan chanson, nan powèm epi nap genyen pati repa a e se manje ayisyen ke nou konnen tout ayisyen renmen anpil ti manje ayisyen yo ke nap pataje Epi nap pale de drapo nou ki fè fyète nou menm si peyi nou ap mouri men nou konnen avèk fyète yon lè nap rekanpe sou 2 pye nou. Donk se yonn ankouraje lòt pou kapab vin patisipe avèk nou gwo moman enpòtan sa ki se kote ke nap selebre fèt drapo nou.